Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avè ou jodi a se dimanche dimanche 25 septembre 2022. N ap salye tout moun ki nan kapital peyi Dayiti, Pòtoprens, Pòtoprens, la capitale de la tragedie, capitale d'horreur, bien sûr, Pòtoprens, se la tout fim jwe, menm si nan sètèn zòn o nivo de pwovens, gen kèk ti fim ki jwe, men, m ta kapab di tout gwo fim d'horreur yo, se o nivo de Pòtoprens. Alò, se parti pou nouvèl emisyon sila. Gen anpil ti koze nou pral pale nan emisyon sa la. Men ekoute, jist avan mwen kòmanse, m ta renmen poze ti kesyon sa a. E mwen menm m ap reponn li osi rapid. M pa konnen si pral gen nan nou ki ap di m, ekoute, sa w di a se pa vre RL. Si m ta di tèt mwen, quelle est la force illégale la plus puissante sur le terrain en Haïti? Ki sa nou tap reponn? Fòs ilegal ki pi pwisan. Mwen se je 9. Je 9 tou senpleman. Paske gon demonstrasyon ki fèt la a, ebyen mwen m ta kapab di son veritab le demonstrasyon de fòs. E bagay la rèd. Tande byen, genyen yon m ta kapab di yon mouvman ki kòmanse. Men mouvman sa a. Li fèt nan pèspektiv pou kapab koupe kou ak yon seri de pawòl, yon seri de rimè kòm kwa les hommes de la structure, denome G9 en famille et allié, yo ta genyen lajan nan men yo pou kapab kraze mouvman, mouvman pèp la. Lè n te wè Babekyou ale nan manifestasyon, ben le lendemain de sa, Gen moun ki di ben ekoute babekyou gen lajan nan menl pou kapab al fè tou sa. Men ekoute mwen mte yon ti jan pran prekosyon paske mte mete sa o kondisyonèl e je dizè a babekyou poul parèt tout vizaj li. Sil pran kòb pigal fè jimnastik. Men sil pa pran kòb se poul rejwenn pèp la nan mouvman an. Bon rejwenn nan. E nèg yo pran konsyans. Yo al rejwenn pèp la. Gaz la, nèg yo vle monte gaz la. Gaz la vini, al pran gaz la non. Sa fè dezyèm bwa kale G9. Alò ekskize mwa lèkspresyon paske se konsa ekspresyon G9 lan ye an bèt epi bwa kale. Donk sa se dezyèm bwa kale G9 bay Ariel. Eske sa se strateji? Moi je sais pas. Men sa se dezyèm bwa kale kote ke gaz la yo pa ka vin pran n. Quelle est la revendication de cette structure kote ke nèg yo kanpe zam a la men nèg yo ap bay la polis bal pèsòn moun pa ka pase pou vin pran gaz la nan vare. M ta kapab di se pa une revendication. tankou jan nou di sa, men se de preferans nèg yo fè eko ak revandikasyon popilasyon an, e menm il fon parti de la popilasyon. E kòm yo son strikti ame, e byen yo panse ke e veritab mannyè pou ta kapab fè eko ak revandikasyon popilasyon se pran zam, di ankenn kamyon pap ka antre nan Varreux an. E se sa nèg yo fè. Nou sonje e sa gen kèk mwa de sa depi ke nèg yo te bay yon wach manman nan Varreux an. Lè sa a m kwè Lidz Kitèl t ap pran pòz minis aksyonè li. Yo fè minis sa a vole. Èske nou konprann? Donk, sa vle di bagay la myèl. Men, ban m di nou ke batay la kòmanse onivo de Blòk Vare an, tout zòn Douya la paske yè aprè midi gon batay ki pete nan blòk Douya la. Mesye! Lè m di nou G9 se fòs ilegal ki pi pwisant lan, nou ka konprann se manti. Eske nou konnen nèg yo fè lapolis vole? Nèg yo fè lapolis vole anba kout bal. E, si polisye yo pa entelijan, nèg G9 yo pran ti cha. Nèg yo. Trè entèlijan, se sa k fè nèg yo pa pran cha a. E gen yon estrateji nèg yo itilize kounye a, ebyen m mèt tou rele nèg jenèf yo nèg luil yo wi. Pase nèg yo mete luil la atè, sa vle di depi w konprann ou pral pote boure, depi w rive nan luil la w ap patinen epi y ap sapata w a kout bal. Men ban m di w yon bagay, gen yon grenn bagay pèp la gen dwa bat bravo. Si revandikasyon sa a yo fè eko ak li a. Se pa yn strateji. Konprann byen. Paske si depi lontan nèg yo te di ke yap batay pou pèp jounen jodi a Ariel pa tap ka di lap moute gaz la paske l konnen ke pèp tap pran lari, bandi tap pran lari e lè lapolis tap bay moun gaz ebyen lapolis tap jwenn. Kounya la mesye gon grenn bagay ki rete wi. Lè pèp la pran lari, tout moun pran lari. Bwa kale. Ou konprann? Bwa kale. Sa vle di pèp la li menm li pa w pitimi san gadò. Si nou menm nou gen zam. E lapolis, yo itilize l pou kapab bay pèp la gaz, pou bay pèp la bal. Mwen si m polisye, dat konsa m mete zam atè. M mete zam atè m kite pèp la fè afè l paske, mezanmi, nèg yo mechan nan yon peyi. Nèg yo mechan anpil nan peyi sa. Bon, antouka fò n di nou ke. Bagay yo te myèl, vrèman myèl. E silvouplè, m ap di nou sa, je nèf gen bagay nan men l. An n tande kèk koral non. L ap kouri, l ap kouri. Ti chat ap kouri. Gade, gade kouri yo, gade kouri yo, gade kouri yo. Gèt manman nou! E fanm nan. E e se pa bib li te li menm. Gen lè bal sa al difisil pou jwenn li. Wi monchè. Wi menn. As li do le pa li. Icha. La ou te nan zòn Varreux ansanm avèk Blòk Douyar la. E Blòk Douyar la tanzantan toujou genyen lese frape paske gen yon cha ki prèske imobil nan zòn sa a. Men pa konn sa k pase yè. Ebyen. Nèg yo nève, sa w tande a la, lòbèy pete. Antretan, gen anpil nèg ki fè silans. M pral vin avèk yon emisyon, paske w ap gade la pou wè Izo fè silans, Ti Lapli fè silans, Gabriel fè silans, On n'a pas entendu lanmò san jou, èske, wi, de mèm pou Kempès, paske kounye a la m ta kapab di se nèg je nèf yo ki fè aktyalite. Èske nèg sa yo plis bò kote pèp la? Konprann sa wi. Oubyen èske nèg sa yo pi fò nan estrateji? Sa se yon ansanble de kestyon pou n poze tèt nou. Ti Junior Lasalin Ti Junior Lasalin a fè yon deklarasyon de 6 minit e 13 segond. Ti Junior pale, se ra fwa nou tande vwa Ti Junior. Manm G9 an fanmi e alye Lasalin. Ti Junior fè deklarasyon pou l di ke apati jodi a la, nan batay pèp la, G9 enplike li a fon. On a entendu Krisla, dènyeman. Eske se pa ta evidan pou m ta just kòmsi fè nou tande lidè G9 yo, youn apre lòt, pa egzanp la deklarasyon de Krisla, la deklarasyon de Barbecue, pwi la deklarasyon de Ti Junior. Bon, petèt ke nan yon pwochèn emisyon nou kapab vini avèk yo. Men, Ti Junior li menm li adrese l ak polisye yo pou di polisye yo bay vag. Jounen jodi a la gen 2 bagay. Nan lari an yo bò kote pèp la. E polisye yo li lè li tan pou nou bò kote pèp la tou. Se sa Ti Junior di. E pi pou kesyon gaz nan vare an. Ti Junior di si nèg yo gen grenn ya va vin pran gaz la paske je nèf, an fanmi e alye kanpe an bèt e l ap kontinye bay bwa kale. Ann tande. Ti Junior. Map salye tout pèp ayisyen an nan non jenè fò fanmi a alye mwen youn mwen tout tout militan konsekan yo moun ki pap vann li pèp la ki konprann sa nap fè a e anplis m vle tout jounalis ki konprann vrè sans batay la reyalite batay la dayè nou pa vin fon batay kont pèp nou vin batay ak pèp paske nou se pitit soyèt nou fè pami pèp la nou se pitit pèp la. M vle nou konnen Jenèf an fanmi a li pa gen ni ti Pyè ni ti Jak, ni Pòl ni Andre ki bòs nou. E nou menm nan Jenèf ki bòs tèt nou. E nou rezoud pwoblèm kiyè nou. Pou moun k ap di Ariel Henry ba nou kòb pou n kraze mouvman pèp, Ariel Henry ba nou kòb pou n debloke gaz. Sa vle di premye fwa Nou te tande larezon, gen moun ki te di moun ap mouri lopital, moun te di moun ap soufri sou konsyans nou, nou te debloke Gaza sou pretèks ke nou pa vle Bondye nou k ap batay kont pèp la, k ap detwi pèp la paske yo bezwen al lopital, yo pa ka jwenn oksijèn. Men, nou vin wè nou pran yon kou pa konprann, yo di yo ba nou 40 milyon de goud, ki se manti, achi fo e fou. Sa a. Nou pran l kòm leson. E sa pap rete, sa pap repete ankò jounen jodi a paske nou aprann e grantimoun nou ye, nou konprann vit. Enben ok, nan non Jenèv Fanfan Me Yali, yo ban m fevè pou m di, pou m di popilasyon an dezòmè sa pap repete ankò. Ariel Henry, kòm ou pi gran pase nou, ou gen laj, w ap tranble, swa ou tonbe sou baton an oubyen ou mache dwat. Dayè, gaz la pap soti. Wap toure nou tout, nou pi jèn ke ou, nou gen jisans ke ou, nou gen plan ke ou, nou gen teknik ke ou, dayè ou pa fè pou wap batay, nou gen plan batay, nap batay jisko bou avou. E sa m di w. Apre sa, m vle w polisye yo konnen. Mesye polisye yo, frè m yo, pitit geto menm jan avè m, m pa kwè gen yon milat nan polis la. A vle di, si pa gen yon milat nan polis la, sè ke djòb nap fè a e djòb sal la. Mwen menm m te ka fè l, Iska te ka fè l, Babe te ka fè l, Wa te ka fè l. Sa vle di, Shengazi te ka fè l, Matchans te ka fè l, Jooma te ka fè l, menm jan Ezekyèl tou, ki t ap fè l avè nou, nou mete l kote li a. Mesye, dezòmè, m vle nou konprann nou, resezi nou, rejwenn Jenèf nan batay n ap fè a. Mesye, lè yo voye nou vin vin anba a, m pa di yo voye nou vin mouri non, paske kle lanmò moun pa nan men nou. Men, pa vin afwonte danje sa y ap voye nou an la. Ou wè, se pou gaz la, tan pou Wayèl ta konnen l ap voye nou vin fè erè pou vin dèyè pran gaz anba a, n ap pito sote gaz la Nan ling li a tout moun pèdi. Epi Aye la ap fon lòt kote pou l met gaz la. Enposib, se pou bò kote nou. Sa vle di mesye, men sa m vle n konnen. Nou pral al ekstrèm la, pèp la yo te met nan tèt li e kòb nou te pran n vann lit la. Nou pa gen anyen n ap vann nan lit pèp la paske nou rezoud pwoblèm kiyè nou deja. Jenèf pa gen pwoblèm manje. Nou gen pwoblèm pou popilasyon k ap soufri e pitit pèp la nou ye. Ke n sove ak pèp la oubyen n echwe ak pèp la. E konsa l ye. Sa vle di mesye, afè moun ap di wa, Babe, ti Junior nan diskisyon, bon, tou dènyeman la, Iska, bon, kòm yo pa met Iska, Djank a di, men, lòt semen yo va di tout moun, sa va, sa va revenn de dwa nou, sa va regade nou, e pa sa ki enpòtan, lesansyèl la, n ap fè yon goumen jiskobou, nou vle polisye yo, pran ak, gade pou wè, se pa devan y ap mete nou, ay, lavwadipèp se lavwadidye, e nou k ap pran l, mesye polisye yo, dayè nou pa renmen la polisye nou menm. N ap goumen kont yon sistèm, yon pakèt vye boujwa k ap souse manmèl kou a m tande mwen m a babe avè wa mezanmi wa an m santi m raz la ka mwen ka wa m file m al chita m bay blan m bwè de twa byè epi m manje tonmtonm mwen m enjoy m a wa babe menm jan n ap manje ti frita nou ansanm konsa mwen kite boujwa santi pou fin rich la fanmi wayal menm pitit wayal m ka manje m bay Kounya la apre pil gwo mwen pil sakrifis mwen fè pou m defann pitit mwen kounya la an mwen menm kounya m pral anfas frè m papa m zanmi m k ap mouri avè m nan menm bato kounya la e sa yo panse dezòmè sa yo panse apa sa yo echwe yo chire epi pa anyen soti de la nou gon grenn bagay n ap fè popilasyon an kanpe dèyè barikad nou moute barikad nou pi wo epi moun andeyò nou moun pwovens yo moun forèdèpen yo espesyalman nou menm Forè dèpen yo moun tchòtch yo gade kite fon poze bay yon ti souf ti machann nan ba lavil yo m di nou sa m di nou sa ankò m pa p repete l debrè m di nou fon ret lakay nou ret lakay nou a e lendi se vire o plita pye a plòk aranje nou demen samdi a la pou n fè sa n ap fè a jiska dimanch lendi ret lakay nou kèkseswa pa pran lari menm moto pa p ka pase anba lavil la alevwa Pou n ta vin yon bouwèt 4 wou, yon bouwèt 2 wou ki ta pot machandiz sou li. Tout machann, ni machann andeyò, ni ti machann anba lavil, ret lakay nou. Dezòmè, mwen di nou sa, nou konn vwa sa deja e ti Jinyò Lasalin. Nou konnen m pa pale anpil. E m pa pale nan lib. Tout moun ret lakay nou. jiska nouvèl lòd, lendi se ve, peye a plon, moute barikad nou pi wo, e nou menm nan Jenèf la, depi kote Jenèf yo, fonksyonè yo, ni alye yo, Jenèf pa fòme alye man youn man youn tout, gade, pa gen moun k ap ka kole menm, tout moun jwenn, gade, n ap ba anwo, n ap ba anba, jiska se Ariel deside pou l di, bon, li pa ka fè peyi a tout twò sa, twòp moun, kòm mwen, l kòmanse voye touye, li voye touye l wè l pa resi, ke l ale. Epi e janm di nou, Jovenel ki te al nan eleksyon, li wè sa ki te rive Jovenel. Ale vwa pou Ariel, on tout ki mete l la. Dayè nou pa pitit blan, nou pa tchoul blan. Nou se Ayisyen. N ap goumen jan Desalin te kòmanse batay la. Kwak yo te ba l kou nan do, yo te touye l pou revolisyon pèp la. Nou menm nou se Jenèf, epi on sèl moun. Y ap vini pou yo touye pou yo bon. Fò yo ta touye nou tout Jenèf la, e alye yo anpil, yo pa p ka touye nou tout. Sa vle di fòk nou resi a pèp la. Dezòmè, Mwen tout jenè fanfan mwen ale epi bro baw bwa kale nap delivre pèp la fwa sa pa gen gaz kap soti tanpwayèl sou tanw doum gaz anba nap pito sote barye a epi nap tann repons yo. Ou sot tande ti junior kap pale nan non zyenèf an fanmi e alye banm wè kiyès ki pale nan je nèf. Pa egzanp ou jwenn ti Junior ki pale, Babekyou pale, Chen an pale, Krisla pale souvan tou. E kès ki pa lontan Iska te konn pale. Men kounya m ta kapab di se silans radyo. Apre sa, bon lòt nèg yo, yo pa pale. Lòt nèg yo pa pale men yo trè trè pwisan. Donk jounen jodi a la je nèf kanpe. Li di l kanpe bò kote pèp la, pou m pa repete ke G9 kanpe bò kote pèp la. Li di ke li kanpe bò kote pèp la. M te di non sa. M te di non mesye bandi yo, menm lè anpil nan nou pèp la pa padone nou, men li lè li tan pou nou kapab rejwenn batay pèp la paske batay k ap fèt la a, Li dwe rive nan yon moman pou bandi batay kont bandi. Eske nou konprann? Epi lè sa a, pèp la a va rale yon souf. Lè m di bandi kont bandi an, nèg ki avèk zam ilegal nan men yo pou kapab goumen kont Leta paske Leta se bandi l ye tou. A wè, paske gen de krim yon nèg ap fè nan Leta a, aa! Se bagay bandi paske m pa ka konprann kòman yon nèg ou di m peyi a pa gen kòb, restriksyon euh sou kesyon finans epi minis yo toujou gen menm privilèj yo. Nèg yo toujou ap touche menm kòb yo. Si peyi a pa gen kòb, redui nan privilèj minis yo. Ou pa konprann non. Toujou gen kòripsyon, toujou gen kontreband. Epi nou bezwen moute gaz, nou di nou pap ka sibvansyone gaz. Ebyen lajan sa yo nou te ka pran yo nou kontinye sibvansyone gaz la hein nou pa konprann non gen kòripsyon gen nèg nan pouvwa a la mesye kap touche 10000 dola ameriken pa mwa wi men mesye omwen redwi li a 8000 non 2000 dola sa sin genyen on 100 moun a 2000 dola pa mwa epi nou gon pakèt lajan kontreband kòripsyon kap pèdi. Nou te kapab fon bagay mesye hein bon antouka kom bagay yo pral red la paske on anons a partir de se lundi se bwa kale potoprens rouj donk nou menm nou la nap swiv men pa bliye nap veye bagay yo red nap veye e nap kontinye kanpe bo kote pep la paske pep la se nan matris li. nou soti. Antretan fòm di nou ke e kapital la m santi bagay yo ka rèd ladanl nan jou kap vini yo. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.